Mwen debake, sa mwen fou pou vou Mande nou ye Menm lè mizik la pral fini m santi m alèz Mizik la pral fini e m jwenn yon bagay ke m plis renmen ankò Se sa misye ap di Nou konnen pou m toujou fè ti bagay konsa lè m ap fè ti djòlè yo Se konsa wi mezanmi Se konsa ou wè gen anpil nèg ki pa vle wè m